Bonjou bonswa la fami avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvo emisyon ekoute byen vou vwaye ke sou chanèl sa tankou jan Antiyè yo di panita a pèd men ekoute a travè sèt emisyon mwen vle voye yon big up spesyal ak tout moun ki ap viv nan peyi Guyane a wè ya egalman un ami ki li menm toujou ap tande an République Dominicaine ebyen son non se Casimir. Sa va byen Casimir, egalman Minouche! Ebyen nou trè kontan avèk ou la a epi nap salye tout moun ki enpe partou a travè le mond e se parti pou votre emisyon. Yon polisye 28 tièm pwomosyon ak yon frè li mouri nan komin Petyonvil men sa se pase dan la zòn de Mòn Erkil pandan nèg yo anndan kay yo. Yo leve jwenn nèg yo mouri. Sa se pase jedi. O lala mon Dye! Sa sèt en krim odye. Moun nan zòn nan ki yo menm konn dabitid konn wè nèg yo, bon ekoute se jou la yo pa wè yo, epi yo kòmanse pran kèk ti sant, e la yo mande pou ke lapolis kapab fon parèt. Donk yo fè apèl a lapolis. Epi yon jij de pè, aprè konsta, eu un badge primature. sur un frère qui qui policier. Ont-ils été tués par balle parce qu'on a vu des traces de sang à travers la photo Ça, c'est la grande question. Mais écoutez, euh, Le diable s'installe an Haiti e le diable a kontinu de tue. Anpil moun ap moui. M tap pale an moun denye man l di m ke, ekoute bien, Un maximum de prekosyon, gen moun kap mouri pa bal, gen moun kap mouri pa am blanch, gen moun kap mouri pa pwazon paske jan wap gade bagay la la a pita pral pi tris. On moun ki ap priye, kontinye priye paske bagay la rèd. C'est dur cette réalité. Genyen yon video ki trè viral sur les rezo sosyo, yon video kote ke yo ta fè konprann ke se la polis ki sezi zam sa yo ak bal au niveau de Miragwàn. Eske se vre mwa je mè an gwo pwen dentèwogasyon pou mande eske se vre paske on ma di ke sa se pase jedi dènye wè sa kapab yon video ki petèt tap toune longtan paske on sè byen ke lè zotorite on pri dè dispozisyon pou ke yo frennen arive Zam ak dotre minisyon nan peyi Dayiti. Èst vrè? Ebyen si zam kontinye ap antre, petèt gon tou ki pat bouche. Men fòm di nou ke mwen ba nou enfòmasyon sa a o kondisyonèl. Gon jan yo toujou di sa wi men mwa jèm pa dire sa. Le gwo di lo, tankou jan yo di an kreyòl manman penba. Ebyen gen 3 nèg ki pèdi lavi yo se nan komin Leyogàn. Men moun Leyogàn genlè pap jwe non. Men bagay la pase nan yon zòn. ki rele Bonyòt. Men nèg yo pral mouri nan yon lòt ti lokalite ki rele Nan Sòfi. Nèg yo pral mouri. Genyen 3 nèg ki pral fon kou. Nèg sa yo, yo deside al antre nan yon kay. E nèg yo pral chache zam. Men nèg yo rantre, podyab, nèg yo pa jwenn zam. Paske moun ki gen zam nan, m pa konn si son pouk te pran l, bon kòm dab, li toujou sòti avèk zam li yo. Epi nèg yo rantre, an sòtan, popilasyon an rele anmwe, bare vòlè, wout nèg yo te fè pou vini an, nèg yo bliye wout sa a, y al kouri, y al pase nan dan popilasyon an, 3 rete, youn ale. Vous comprenez bien? Ben on va vous expliquer. Twa nèg nan Leyogàn, nèg yo pral fè yon kou. Yo pral kanbriyole yon kay. Men kay sa a, se pou yon sitwayen. On m'a dit que la zone se situe à Bonyòt. Sitwayen sa a, ki te yon ansyen militè ameriken, se konsa enfòmasyon an rive jwenn mwen, li gen yon kay nan zòn nan. Men misye genyen zam pou l fonksyone. li gen arm de pwen e l genyen arm de gwo kalibre. Ebyen, misye toujou sòti ansanm avèk madanm ni al mennen aktivite. Men gen youn nan ti jèn ki nan zòn nan, men fò m di nou byen distans kay misye a avèk zòn kote nèg yo sòti a gen yon bèl distans. Aparaman nèg yo genyen kèk antèn nan zòn nan. ki ba yo enfòmasyon kòm kwa sitwayen sa gen zam nan kay la. Men, moun ki ta alorijin kou sila, son non se Donly. Aparaman il a 23 zan. Li te konn mennen aktivite DJ. Ebyen, yon bon maten, li deside pou l al nan aktivite fè kòb pi byen, pi rapid. aktivite mòtifè, men aktivite rediksyon de vi tou. Paske depi w antre nan antrepriz sila a, ou kapab fè kòb la a la segond. Ou kab rale zam sou yon moun, ou fouye l, ou pran kòb sou li, ou ka fè nenpòt kou nenpòt lè. Men atann ou tou ke lavi w, tankou jan Prezidan Jovenel konn di li, kout kout kout kout kout kout kout kout. Bon! Donly pral fè kou a e yo fè m konnen ke 2 lòt nèg yo akonpanye Donly. An wout pou lakay sitwayen sila. Ebyen, lè nèg yo rive nan kay la, nèg yo moute anlè, men les occupants de cette maison yo te sòti. Nèg la sòti avèk madanm ni e yo sòti avèk zam. Nèg yo pete yon twou anlè a epi yo vide kò yo anndan. Lè nèg yo ale anndan an, petèt yo kapab jwenn lòt ti biten. Men pou zam nan yo pa jwenn zam. Paske misye te gentan deplase avèk zam ni. E pandan nèg yo ap sòti, m pa konnen si gon moun nan zòn nan ki wè, bon aparaman gon moun ki wè. Epi moun yo rele anmwe bare vòlè. Men nèg yo ki kouri. Ils étaient quatre. Kat nèg yo kouri. Men wout nèg yo te fè pou vini nan ti zòn sa. Nèg yo aparaman bliye wout la. Si yo te fè nan wout sa a, plis te kapab sove. Men, nèg yo al kouri pase nan yon zòn ki gen anpil moun. E zòn sa a, li rele Nan Sòfi. La a, ebyen, nèg yo pral pase mal. Gade yon seri de ti jèn la, nèg yo sou videyo a. M panse nou pral kouri dèyè m pou n di ke sa fè mal, men, franchman sa fè mal paske m ap gade nèg yo la a. Jèn ti gason, konprann? Nèg yo mouri, m gen presyon yo fin touye nèg yo, yo koupe kou yo, genyen wè wòch bò kote yo, yo kraze yo a wòch, yo pran 3, yo touye yo, lòt la li menm, bon, li kouri. Èske popilasyon ap gen tan mete men sou li? Nou pa konnen. Men de tout manyè, n ap kito tande kèlke deklarasyon pandan moun yo ap filme sèn nan. aprè nèg yo fin mouri men pour les video vous save ce que vous deve fer se mande video yo epi nou menm nap voye yo ba ou epi pou moun ki sou group telegram nan nou pap pran tan poun kapab voye foto oubyen video sa yo sou group telegram nan ale ekoute sa. Konprann madan vale pou yo vin fè frekan. Sa e li menm, sa e chèf gang nan. Konprann sa e chèf gang nan menm, sa se don li nou t lwe la. Sa e don li menm. Ok? Sa e chèf gang nan menm. Ou wè sa m di w la? Sa se li menm menm nou t lwe menm. Ay misye p te brake ti bob la. Misye p te brake ti bob premyè me anba van nan. Ya, sa se chèf gang nan menm. Ok? kap di nou sa mwen se yon egzanp men ekoute gon pakèt jèn ki pa deside soufri jounen jodi a mesye aksepte soufri paske gon bagay ki di lavi enpòtan ke tout lòt bagay men ekoute avan de mourir vous meme vous devez dire je vo mieux ke ma vi vous avez une personnalité en vous se ou menm ki pou mennenl sa ka rive. Ou pa ne pou rich. Men, panche sou fraz sa yo sou Fadi a, Quand vous ne pouvez pas faire de grandes choses, essayez de faire de petites choses avec grandeur. Lavi se konsa l te toujou ye, s on mach eskalye. Gen moun ki nan ba echèl la, gen moun ki anlè nèt. Lè w nan ba echèl la, lè w voye je w gade sa ki anlè nèt la, pa fè jalouzi maladiv. Pa al kouri rive menm jan avè l. Jou pa w la ki poko rive. Pran san w, pran tan w, bay tèt ou yon oryantasyon. epi on jou wap souri kanmenm paske pa bliye m toujou di nou pi gwo objektif ke m genyen se disyade tout ti jèn yo sou kesyon pou ta kenbe zam mete zam nan on kote pran on lòt oryantasyon menm lè w soufri se mye kòm sa mèsi bokou la famiy kòm toujou an maksimòm de kòmantè an maksimòm de pataj mande ak fanmi zanmi pwòch ou pou kapab abone ak chanèl sila epi. pas oublier bah, notre petit pouce bleu hein, pour nous dire que vous appréciez le travail et puis après qu'est-ce qu'on dit À la prochaine.